Chak samdi et dimanche a partir de 8 heures PM, suivez sur votre chaîne le feuilleton parlementaire. Tout sa ki te pase nan palman an depi nan 48 èm lejislati wap gen chans reviv yo sou chèn ou renmen anpil la an imaj ou an odyo. Mwen menm mwen regrèt m pa wè kèk koko chita devanm nan la. Ou wè, m regrèt kèk koko pa chita la. Ou toujou konprann, ou toujou konprann, non, ou toujou konprann paske tu es télécommandé ou ka vin nenpot, di sa w vle la. Non mal kaka, enterè pa tout nèg ap ap ap met la. Lè nap fè pouvwa nou met zam nan dèyè nou si nou fize moun nou rache moun. Kiyès palmantè ki te make lejislati pal la? Kiyès ki te pi egzekrab? Eske mesyedam sa yo te wè enterè pèp tout bon vre? Nou pa fout fò anyen! Yon paket vye depite vye senate nou ye. Ah kilè yo rigra fè yo non men nèg yo ka fè gwo kòb yo apre kilè nèg yo rigra fè gwo kòb yo. Poukisa palman an tounen yon lye biznis? Poukisa lè pral gen eleksyon pou renouvle biwo, kandida yo toujou depanse anpil lajan? San nou pa bliye anpil seyans kote palmantè konn pafwa anvi mete men ak lòt kòlèg. Reviv tout moman sa yo sou RLprod ak Obsesyon Production. RLprod et Obsession Production, ce sont les chaines du moment. Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Lakay ou ankò wap di ti lapli ou te di wap met tenis nan pyew ou te di wap met tenis nan pyew vre wi bon met tenis nan pyew m konnen anndan ravin an tap vini lèm gade m wè dèyè lise ou met dife ah m wè ou pa konn sa w fè a si w met dife dèyè lise lakay ou epi tou wap voye siyal ba mwen sa pa siyal konprann m wè w konprann vrèman vre ranfò yo vini nou kare nou ranfò a kare l li goumen M renmen sa. M renmen lè nèg la pa pran ni met pye l atè l ka goumen. M pa met pye m atè non mwen menm. Demontre'm dèman m pa pran nou pou anyen. U17 la m fè frape nou. Depi yè, U17 la k'ap frape pou jiska jodi a la. Lè ti lap, lè Caporal ap met pye l atè, m'ap di, l'ap di m sa n'ap fè e m gen m met pye m atè. Anyn. Anyn. Anyn. Anyn kay Caporal la. Nou wè l? Nou wè kòman l ye? Nou wè, nou wè kòman l ye? Anyn. Men w konprann? Kòman l ye di w ap met pye w atè pou w prann, wè? Men kòman l kanpe. Ou wè bagay yo men kòman l ye, men kòman l ye. Men kòman l ye ti myèl. Ou met pye w atè vre. Fè m gade w ti Galil sa a. Mèsi. Di, wè depi e mwen, wè depi e mwen nan m anmède. Wè m pa atake nou, m poze nan mwen menm. Pou nou menm nou konn e pènpe e pa pènpe non menn mwen goumen mwen goumen an pa gen enterè pou mwen mwen goumen an jan nou vin vire goumen an mwen pou fouli e sòlda nou rayi pil kòb nou ap met nan pòch nou nap fè nap voye sòlda vin mouri e sòlda enbesil yo menm ap vin mouri egare yo menm ap vin mouri m pa kache pale nou mesye wè nap mache pye atè a yon zèl boule w lan pye nou. Yap achte pil bal ban nou, achte zam ban nou. Vin anfas ti masanse. Pa kache pale nou ti mesye. Chèf nou rayi nou wi. Ti masanse pa jwe non. Chèf nou rayi nou anpil. E sinyal la m voye ba ou anvan ti mel. Ou wè m pot ko fè. Ou wè Christa fè videyo. Mande yon prann. Eske li t lapolis. Nèg ap anba parapli ap touche kòb kamyon. E kòb nap touche yo nou menm. Nou touche depi sou plas Fontamara a, nou fè 3 resèt moto pou rive nan ti kajou. Sa yo di resèt sa yo bon paske lapolis nou ye. Sa di resèt yo pran. E se nou nou wè yo pran nou. M te di w ti mèl ou cho, ou cho. Ou bezwen goumen, ou bezwen goumen ou cho. Ou prann patron ap wèl. Sa ye vre mvrel menm ou prann pou patron an ka wèl ou cho m te diw sa gen yon cho konsa kom m diw m te diw mwen menm mwen jwenn goumen map prann pase mwen menm tout moun ou konnen m pa konn pè moun ti myèl m wè w fè ti video ou prann ou met dife lakay ou ankò dèyè lise lakay ou ankò wap di ti lapli ou te di wap met tenis nan pyew wi ou te di wap met tenis nan pyew vre wi m wè w met tenis nan pyew m konnen nan dra avion an tap vini lèm gade m wè dèyè lise. Ou met dife ah mwen pa konn sa w fè a si w met dife dèyè lise la ak kay ou epi tou w ap voye siyal ba mwen sa pa siyal konprann mwen konprann vrèman vre ranfò yo vini nou kare nou ranfò a kare l li goumen m renmen sa m renmen lè nèg la konprann li met pye l atè l ka goumen m pa met pye m atè non mwen menm depi m retourne demain m pa pran nou pou anyen. U17 la mwen frape nou. Depi yè, U17 la kap frape pou jiska jodi a la. Lè ti la, lè kaporal ap met pye l atè, map di, la di m sa nap fè, e m gen pou m met pye m atè, anyn. Anyn. Anyn. Anyn nan kay kaporal la. Nou wè l? Nou wè kòman l ye? Nou wè l? Nou wè kòman l ye? Anyn. Men konprann, kòm lè di w ap met pye w atè. Pou pran wè men kòman l kanpe wè Bayou men kòman l ye men kòman l ye men kòman l ye ti myèl ou met pye w atè vre fè m gade w ti galil sa mèsi di wè depi e mwen wè depi e mwen n ap anmède wè m pa atake nou m poze nan mwen menm. Pou nou menm nou konn epè m pè, e pa pè m pè non menn. M wè goumen m an, goumen an pa gen enterè pou mwen. M wè goumen an jan nou vin vire goumen an, m wè pou foli, e sòlda nou rayi. Pil kòb nou ap met nan pòch nou, n ap fè, n ap voye sòlda vin mouri, e sòlda enbesil yo menm ap vin mouri. Egare yo menm ap vin mouri. M pa kache pale nou mesye! Wè n ap mache, pye atè, a yon zèl boule w lan pye nou. Yap achte pil bal ban nou, achte zam ban nou. Vin anfas ti masanse. Pa kache pale nou ti mesye. Chèf nou rayi nou wi. Ti masanse pa jwe non. Chèf nou rayi nou anpil. E sinyal la m voye ba ou anvan ti mel. Wè m pat ko fè. Ou wè Christa fè video mande yon prann. Eske depi lapolis. Nèg ap anba parapli ap touche kòb kamyon. E kòb nap touche yo nou menm. Nou touche depi sou plas Fontamara. Nou fè 3 resèt moto pou rive nan ti kajou sa yo di resèt sa yo bon paske lapolis nou ye sa yo di resèt konprann e se nou nou wè yo prann nou. Eske sa se yon video de provocation? Men gon bagay pou di tèt ou wi lè w tande Ti Lapli kap pale. Misye plis dou ke li kanpe a la defansiv. Si ou atake l ap reponn. Men li menm li pa tèlman renmen atake. paske li ta toujou swete ke tout bagay anfòm. Men Ti Lapli pa di mwen pa la pou lagè non, paske si yo atake w w ap reponn. Menm lè w aladefansiv, paske dèfwa nèg Gran Ravin konn atake, paske nan premye batay la, se te nèg Gran Ravin, sa fè 1 an. Men ekoute, atravè Voice sa e atravè anpil Voice tou, Lapli konn lage, nou wè ke pwoblèm nan se nan otorite yo. E m gen yon seri de emisyon m pral fè, emisyon ke leta te gen chans Pandan nèg yo te antre nan G9 lan pou te tou jere kestyon ensekirite an atravè sèten pwojè nan zòn yo. Paske lè w ap retire zam nan men bandi, gen yon kondisyon. Kèlè la kondisyon? Dezarmeman ki mache ak demantèlman epi reyensèsyon. Nou pa t dwe kite yon seri de bandi konprann ke. Kidnaping nan li plis rantab ke depoze zam epi reyensere yo nan sosyete a. Jounen jodi a la, menm lè leta ta antre nan lojik kesyon sila a, m panse ke omwen bandi an ka mande w ekoute pou depoze les armes, il faut me donner un million de dollars US. Sa ke leta p ap antre nan lojik pou l fè. Eske nou konprann? Donk. Sa vle di ap toujou gen gè. Ap toujou gen kidnaping. Leta li menm, se li menm ki pou met kanson l nan tay li pou l di ekoute, se mwen k leta, se mwen ki se fòs de represyon, je peux faire e m kapab pote sètèn koreksyon nan yon seri de bagay. Kounya la fòm di nou ke gen anpil lòt enfo. Alò ya une foto ki è devenu viral sur les reseaux sociaux, foto d'une femme ki li menm tonbe yo touyel e daprè premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke se ta bandi ki touye fi sa. Men ekoute nap chache plis enfòmasyon pou kapab pote ba ou paske premye eleman enfòmasyon fè kwè ke se yon dam ki abite nan zòn Simon Pelé. e li retrouve mò pa two lwen de zòn aewopò la. Se triste sa, lè wap gade jan de foto sa yo, foto kadav moun kap tonbe chak jou nan peyi Dayiti. Genyen enfòmasyon sou Kanaran 3. Alò dabò fòn di ke Jerizalèm bagay la te rèd, Jerizalèm 3 bagay la te rèd anpil kout bal yè, nap chache plis enfòmasyon men ekoute genyen yon pyèj nèg yo tann o nivo de Kanaran 3. Alerte pou la polis. E fòn di ke bandi yo fè yon gwo twou o nivo de zòn sila e yo kouvril ak yon pwela. E pi yo mete tè sou li. E fòn di ke nan tout bò treto yo gen machann. Sètadi ou menm kap vini ebyen ou pap wè pyèj. Men ekoute o fon gen yon pyèj. Un maximum de prekosyon la polis paske nèg yo gen yon fason yo batay kounya. Donk si nap batay il fò chanje de strateji. Tèren an mine ebyen fòk gen demineur. Konpwone byen. Epi m gen 2 foto ki vin jwenn mwen, foto ki ta fè konprann ke nèg Belè yo kenbe 2 moun ki sòti Dèlma 2. Ebyen, yo voye yo ale. M vle pote ti prèch sa a pou nèg k ap batay yo, Kempès, nèg Maya yo, lòt nèg Belè yo, epi Nèg ba Dèlma, m pa kwè se popilasyon an ki nan kont avè nou. Bandi ap batay a bandi, moun yo dwe sikile libe libè nan zòn yo vle. Jounen jodi a la yon moun sòti Dèlma 2, li kapab antre nan Bèlè san pwoblèm. Yon moun sòti sou Bèlè, li kapab pase Dèlma 2 san pwoblèm, Dèlma 6 san pwoblèm. Menm si pa gen fair play nan mitan gang k ap batay yo, men ekoute, nan mitan popilasyon an sipoze gen fair play. Comprenez. En tout cas, merci la famille, comme toujours. Un maximum de commentaires, un maximum de partage.